Ayisyen toupatou nan lemond kòman nou ye? Byenvini sou Union 109 TV, sijè nou gen pou ou aswè a nou konn sa l ye deja e pa bliye abòne e pataje e videyo a sou e mete yon like tou sou e chanèl Union 109 TV bon pou nou di w sijè nou genyen pou aswè a kèlkeswa kote w ye antanke ayisyen Depi w tande yap bay nouvèl de peyi dayiti ou toujou konn sa l ye deja kè w deja ap sote konprann kelkeswa ou te brezil ou te chili ou te repiblik dominikèn etazini lafrans kelkeswa kote w ye nan mond lan depi w wè nan nouvèl nan peyi kote w ye a yo di w ayiti kè w sote. paske ou deja konnen son move nouvèl yo pral ba ou de peyi dayiti, peyi dayiti jan nou wèl la pa gen nou pa gen bèl nouvèl ladann pa gen bon nouvèl se deja nou gentan di a depi ou pral pale de ayiti la yo pa pral pale ou de yon pwojè ayiti te fè e yon bèl pwojè kap mache nan peyi a yon bèl bagay ke ke nou fè nou pa janm ko wè bagay konsa yo pa janm pale de bagay konsa lè kankou ou wè gouvènman yo fè yon pwojè menm si yo pa fè anpil kankou admeton Marion ou pat janm wè yon près tap pale de sa pat bagay menm si gouvènman yo pa fè lòbi pou bagay sa yo nan peyi dayiti prèske depi apre e mesye tèt kale a kite konn fè bagay sa yo avèk Laurent Lamothe kite konn fè anpil lòbi pou peyi dayiti pou te kenbe peyi a nan yon sans de fason de fason diplomatik men. depi ou wè yap bay nouvèl sou peyi dayiti se manman pitit mare vant ou gentan konnen se manifestasyon se kawoutchou kap boule se pa lòt bagay se sal ye nou abitye avèk sa deja se konsa nou menm ayisyen nou abitye jan nou wè bay yo depi ou wè yap bay nouvèl sou ou se konsal ye se bagay sa yo nou wè kankou ou wè flam dife kawoutchou kap boule e moun kap kouri agoch adwat. epi e se sa yo pral di w e konbyen moun mouri moun pa ka sesi moun pa ka manje de tout fason nou pral kite w swiv yon videyo kap ke nou pral pote pou ou ki te reyalize e pa yon ekip France Télévision ki te fè yon repòtaj sou sitiyasyon peyi Dayiti a semèn ki sot pase la se yon bagay resan li ye se yon bagay ki fèk pase se aktyalite ki genyen kounya la konprann se sa yo ap vann de peyi Dayiti nou pa ou pa menm bezwen envite yo depi gen move nouvèl. Depi gen bon nouvèl se peye pou peye pou yo bay bon nouvèl la pou ou. Se konsa l ye nan lemond. Kèlkeswa kote a, ou wè gen move nouvèl Etazini, gen move nouvèl Kanada, gen move nouvèl Jamayik, gen move nouvèl an Frans, yo pa yo pa p pede bay nouvèl sa yo. Yo pa p pede pase nouvèl sa yo. Men, si w vle yo bay bon nouvèl pou ou, ta gen yon pwojè k ap mache, yon pwojè sesi sela, yon bèl bagay ou fè lakay ou, yo pa p vin bay li konsa si w pa depanse yon lajan. Sa vle di pou devlope peyi dayiti se tèt ansanm pou nou mete, fò nou kite divizyon de kote, enterè pèsonèl de kote, se sa pou nou mete a kote pou nou oblije fon jan pou nou ka viv nan peyi a. Paske nèg yo ap fè espekilasyon sou tout bagay pou yo ka fè lajan sou malere. Nou ka wè sa byen kòman nèg yap jere yon afè gaz nan yon peyi hein sa se pou yo ka toupizi malere pou yo ka toupizi pou yo fè lajan sou malere pou yo detanzantan yo pa met gaz la yon jan tout peyi gen gaz men tout peyi ap vann gaz nòmalman men poukisa ayiti sa fè nenpòt 3 zan 4 ran la gon rate gaz pouki rezon se enterè gran nèg kap defann nan peyi a avèk Nèg ki nan gouvènman kap fè koutay. Se konsa l ye malere pèp la mas la se yo kap peye. Se konsa l ye nan peyi dayiti si w pa ranje kò w mete w bò kote raketè a ou pap ka fonksyone byen. Menm si w ap eseye fon bagay ki pou l parèt tankou nòmal nòmal non ou pap ka pase ou pap ka pase tonton si w pral eseye fè bagay konsa ou konprann. Si w pral eseye fè bagay kòmsi pou w ap vin pran pòz e w ap fè bèl bagay, bon bagay, non. Serye pou w ap respekte nòm, respekte règleman, Ayiti pa yon peyi konsa e se kòve w ap pral fè toutan sistèm sa pa chanje, ansyen kolon sa yo ki toujou la nan peyi a, ki mete yon bann ti nèg y ap eseye manevre yo tout kote, agoch adwat, lè yo bezwen sa yo di tèl bagay. Ou gen dwa wè nèg a l ap fè manifestasyon, poukisa w konnen l ap fè manifestasyon an? e pa kont vrèman kont gouvènman vre non, e pa kont bagay vre non, se yon manèv wi lap fè, yon manèv politik, yon kòb ki nan menn pou sa, ou menm pèp la ou menm ou panse se vre demagoji ou al pran nan sa, se yon bon, se tout vrèman sous popilasyon ki pou met tèt ansanm vrèman ki pou chanje tout bagay sa yo nan peyi a, de tout fason nou pral kite w swiv, nou pral kite w swiv kòman e kòman repòtaj la te ye. Ou menm wa bay kòmantè paw, wa mete yon kòmantè. Eske son bagay ki nòmal pou yon peyi ap fonksyone konsa? E blan yo, yo menm yo vrèman, yo di bagay yo jan yo ye a vrèman. Lè wap analize, jan, jan yap esplike bagay yo, se konsa li ye nan peyi a, li pa yon lòt jan. Se nou menm ki Ayiti ki pa konprann sa kap fèt nan peyi Dayiti. Men e, etranje a li gentan wè vrèman kòman sa ap pase nan peyi nou. Nap kite w swiv kòman sa ye. Cette colère est celle d'un peuple asphyxié par une inflation record de 29%, la rentrée des classes a été reportée d'un mois à cause de cette crise économique. L'odeur de pneus brûlés et les bruits des coups de feu sont devenus le quotidien des habitants de la capitale Port-au-Prince. Lundi, trois personnes ont été tuées par balles lors de manifestations qui paralysent l'île depuis plusieurs jours. Cette colère est celle d'un peuple asphyxié par une inflation record de 29%, la rentrée des classes a été reportée d'un mois à cause de cette crise économique. La faim, la vie chère, je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école, je ne peux pas payer ma maison. La misère, le désordre, je ne peux pas sortir à cause de l'insécurité. Un sac de riz, c'est 42 dollars, le sac de farine, 34 dollars. La misère nous tue. À cette misère s'ajoute la violence des gangs. Ils règnent sur les quartiers populaires des villes dans la plus grande impunité Rien qu'en 2021, près de 950 cas de kidnapping ont été recensés sur le territoire, la plupart dans la capitale, devenue une zone de guerre à ciel ouvert. La violence atteint aussi les plus hautes sphères du pays. Le dernier président Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Il l'enquête sur les commanditaires du crime piétine toujours. Depuis, le Premier ministre Ariel Henry dirige le pays sans grand succès, faute d'accord politique. Ariel Henry est un assassin, c'est un criminel qui a commandité l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous n'avons plus le temps. Nous descendons dans la rue pour demander le départ de ces criminels. Mardi, le cabinet du Premier ministre a annoncé plusieurs mesures visant à atténuer l'extrême pauvreté et à garantir du carburant dans les stations-service. Mais les manifestants ne décolèrent pas et demandent aujourd'hui encore sa démission. De tout fason, kisa nou wè yo montre nan video? Kisa nou wè yo montre? Yo montre kisa? Yo montre de seri kote ki sal, de seri bagay ki biza, e tout sa k pa bèl. Se sa yo montre. Yo montre nan video a, sa vle di yo montre w vrèman Ayiti vrèman pa yon kote, se kòm si pa gon bèl kote nan peyi Dayiti. Se kòm si Ayiti se sèl kote sa yo, se sèl kote sa yo k genyen. ladanl e pa gen yon kote vrèman e moun ka vrèman viv se pa yon peyi pou moun ta ka viv selon sa yo ta vle fè mon fè parèt nan bagay sa yap montre nou an ou konprann poutan se pa vre ayiti chaje bèl kote yo pap janm pran tan kankou nou di a depi gen tèt chaje sa yo. Se lè sa w ap wè laprès entènasyonal enterese de peyi Dayiti, depi genyen katchouboumbe, de gen zen kawoutchou k ap boule, men ou p ap janm wè kote ke yo pral montre w bèl plaj, ke yo pral montre w de Kamewoun, yo pa pral fè reklam sa yo pou ou, paske fòk ou peye, fòk ou ka fè lòbi pou moun ka vini, menm si kondisyon jan peyi a ye la, kankou nou di l la, li pa favorab a bagay, si w moun vin nan yon peyi, y ap kidnape w, ou pa ka mache nan lari, fatra tout kote. Nèg yo pa vle moun vin nan peyi a, kiyès ki mete peyi a nan kondisyon sa pou moun pa vin ladan l? Hein? Se se boujwa ti lolit yo ap melanje avèk nèg kap gouvène ki pran pòz se dirijan yo ye. Epoutan nèg yo pa anyen ditou, yo pa ka dirije anyen. Se sa l ye. Sa vle di nèg yo mete met tèt yo ansanm pou yo kenbe yon peyi, yon pèp nan mizè, Nan kras, e ou menm ki se yon nèg ou ta vle depanse yon ti kòb pou te ka viv yon ti jan mye nan peyi a, yo kidnape w. Sa l ye. Y ap di a yo yo gen kontwòl tout moun nan vil la e sèl yo gen tout nèg yo gen gang yo se pa vrèman e pou yon blag sa ye. Gang yo gen yon kontwòl. Gen nèg ki kontwole yo, gen nèg k ap bay nèg yo janm nèg sa yo yo vwayaje, nèg ki ki ki rete nan zòn Gran Ravin e Vilaj Dezi nèg yo konn vwayaje. Kote yo konn ale pou y al achte zam? Nèg yo ki wout yo konn fè? Yo al sendomeng? M pa konnen, sof si yo ta gen yon jet prive, yo gen yon kon, ben menm si w gen yon jet prive sa vle di fò w fè yon kontwòl kanmenm sou, sa vle di nèg yo yo gen yon bòs lè yo vle bay yo bagay yo fè l, kiyès k ap ba yo zam? Kiyès k ap ba yo katouch toutan katouch nèg yo pa janm fini, chak jou ou wè nèg y ap montre pi bèl zam yo genyen, pi bèl sesi, pi bèl sela, se yon jwèt li ye. Paske nèg yo gen bòs yo ki ap finanse bay yo epi tou ou menm ki malere ki nan klas ki ta di klas pa gen klas mwayèn nan peyi Dayiti ankò kon ou kòmanse fè yon efò e yo detwi w ou toujou rete anba wap wap goumen wap wap mal wap mal viv nan peyi a e konsa li ye ou menm ki konnen sa pral chanje sa pral se si se poko sa sa poko janm ap chanje la se sa nap kite w nou pral kite w swiv ankò e kòman yo pral fè analiz de sitiyasyon an paske nou tap swiv sa de trè byen pou ka wè e moun yap bay pale sou peyi dayiti yo gen anpil moun konnen nan peyi dayiti lè yap fè jan de repòtaj sa yo te ka rele yo pou yo fè yo pale non yo gen yon de kategori moun pou yo fè pale de sitiyasyon sa yo e depi e chèn televizyon sa ap fè repòtaj sou ayiti se jan de moun sa yo ou toujou wè yo rele yo pa janm rele lòt moun Antouka nou pral kite w swiv pito Kankou nou di w pa pa bliye mete yon like pa pa bliye mete yon kòmantè e sitou abòne avèk chèn nan pou nou kapab grandi se sa nap eseye travay pou nou men pote diferan bay e popilasyon an pou pou nou ka konprann vrèman sa kap fèt e e de fason klè lè nou menm a letranje. Nou wè nouvèl kap bay sou peyi dayiti nou deja konn sa liye deja se pa yon bèl nouvèl lap ye se pap bèl nouvèl yo pral diw gade yon bèl yon bèl baraj gade yon bèl yon bèl sant ki sa sa yo pap pale bon nou pa msi kankou mdi a nou pa fè gwo pwojè vrèman nan peyi a pa gen bèl pwojè ki fèt d'accumuler de, la richesse sur la misère, où, où tous les biens de première nécessité non seulement sont rares et que le carburant euh, qui est une, un produit stratégique est également, est également un bien très rare, mais, mais c'est une rareté artificielle organisée par des groupes euh, soit qui sont proches du gouvernement, soit également qui sont considérés comme étant des agents de l'économie criminelle, puisque à côté et de l'économie euh, de, de, de la, la, rareté, il faut le rappeler aussi qu'il y a euh, toute une économie euh, de la criminalité qui s'organise, comme vous l'avez souligné tout à l'heure pour comprendre le phénomène des gangs, il ne s'agit pas de le comprendre comme étant un phénomène lié à la délinquance. Ces, gangs sont insérés dans l'économie criminelle. Ce sont des gangs alliés aux détenteurs des principales poches de la rente, c'est-à-dire des parlementaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs politiques. Et ils jouissent d'une totale impunité et puisque c'est un État en décomposition où les principales institutions sont affaiblies, sont mises à genoux, la justice, la police nationale, toutes ces institutions sont, se trouvent, sont frappées des capacités de faire face euh, aux, défis euh, du moment. vous, diriez, Jacques Nézi, excusez-moi, que le pouvoir actuel... Euh, profite, en tout cas mise sur l'aggravation de la situation pour rester au pouvoir oui, euh, parce qu'il faut le rappeler que cette, euh, cette violence, elle, était même créée par euh, le gouvernement précédent et que celui-là n'est donc que la continuité du régime précédent puisque les gangs avaient pour fonction de terroriser la population et d'empêcher tout mouvement de contestation. Donc, ce gouvernement avait annoncé l'organisation des élections, mais, mais il, se trouve bien incapable de l'organiser puisque les gangs règnent en maître et on, certains observent qu'il y a une connivence même entre ces gangs et, certaines autorités en place. Donc, euh, et le gouvernement ne montre aucune volonté politique de résoudre le problème. Et il laisse et, on dirait que c'est dans la procrastination qu'il vit, ce gouvernement, il laisse filer tous les problèmes puisqu'il ne dispose ni plan d'attaque contre les sécurités, d'ailleurs, qui a été ouverte Il y a une enquête, mais cette enquête piétine, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques suspects qui sont au verrou, euh, euh, de, qui sont placés en détention, mais euh, les différents commissaires les différents magistrats, instructeurs, disons, donnent à tour de rôle leur démission. yo di nou men men sa kap pase nan peyi dayiti se sak nouvèl se nou menm ki pou konnen kisa nap vann lakay nou men gen anpil verite ki di tou nan sa nan sa e mesye a ki ap esplike a kòman bagay yo ye nan peyi a men gen anpil verite ki di kan menm gen anpil bagay misye di la se verite se verite yo ye nou paka kache yo e ou paka wè yon peyi ap mache konsa. Sa rele ekonomi kriminèl. Sa w rele yon ekonomi kriminèl, sa vle di, se yon gwoup nèg ki la ki kontwole lè pou yo fè vyolans, pou yo fè entimidasyon, pou fè moun pè, ki pou mete presyon sou popilasyon an pou l toujou rete nan yon sèl fason pou l ka pa revandike. E se sa ekonomi kriminèl la, e yo menm tou y ap pwofite de sa pou yo ka monte pri yo, San san ankenn prensip yo fè sa yo rele e e alyans avèk moun ki nan gouvènman an, yo fè alyans avèk tout moun ki nan lajistis, menm lapolis la gen yon moun ki kontwole l, sa vle di e konsa l ye. Men, tout sa pa ta ka rive san aval e sa yo rele e Washington gen Washington li menm nou pa ka nou pa ka pa gen anyen kap fèt nan nan nan zòn nan la pou ameriken yo pa konnen pa pa o kouran konprann se sal ye sa vle di yo menm tou yo gen men yo tranpe nan jan peyi a ap mache la sa bon pou yo sa fè afè pa yo se afè pa nou menm ayisyen kel pa fè ou menm kap viv nan peyi dayiti ou menm kap viv aleksteryè de peyi dayiti Sa fè afè pa moun blan yo moun Washington fransè kanadyen sa paske yo toujou dominiken menm dominiken sa fè afè yo paske ayisyen ap toujou nan mizè a vle di nenpòt ti pwoblèm diplomatik yo genyen yo gendwa voye yon 30 mil ayisyen baw la sa mete w nan pwoblèm se yon zam li ye zam imigran an imigrasyon an se yon zam se yon gwo zam diplomatik li ye. ki jwe anpil lè nèg a bezwen fè tèl bagay avèk tèl peyi l gen dwa pale avè w nenpòt kijan paske ou vilnerab se sa l ye se pou nou menm ayisyen sitiyasyon an pa bon jan peyi a ye a se pou nou menm li pa bon nou menm k ap viv nan peyi a l pa bon pou nou se nou k ap premye viktim nan avèk nou menm ayisyen ki ap viv aletranje ki li pa bon pou nou tou paske nou gen fanmi nou nou ta renmen vin nan peyi nou pi souvan nou pa kapab. Antouka, se nou menm tout, kèlkeswa kote nou ye ki pou met tèt ansanm, ki pou fè yon chenn pou nou konbat nèg sa yo, kèlkeswa kote yo ye, kèlkeswa fòm yo pran an, fò nou kapab, moun ki gen kapasite yo pou nou analize fonksyonman yo. Sa ap pran tan, men fòk nou kòmanse, fò nou fè l. Antouka, mwen menm se Raci, Union 109 TV, kankou nou toujou di w la, Se ebren nou pou mete la pou ka wè koman bagay yo ap fèt met granmoun sou nou abòne avèk chanèl la mete pous yo souple pa neglije pataje videyo a epi nap kwaze pou yon lòt videyo ke bondye kapab pwoteje nou.